The first body Anpil respè brother paske lè w pa tande yon zanmi ou just mande l sa k ap pase se konsa yon nèg byen ak yon moun sa son egzanp damitye e yon nèg mwen rankontre o kou de wout nou pat gen anpil tan depi nou byen m te kapab di se nou gon amitye ki fonde gras a RL prod epi gen yon veritable fizyonman antre mwen menm li menm ti jonas si l pa tande ti jonas li ekri li pa reponn. Il ma belle pou mwen di brl prod e tcheke jonas non pou mande sa kap pase paske m pa tande l antouka frèch son veritabl egzanpl damitye tout moun kap mande pou nou yo mèsi anpil e tout moun ki bezwen voye kichòy pou rl prod paske gen anpil moun kap rele non ki di yo ta vle fè donation for rl prod bon pa gen pwoblèm nou kapab rete an kontak avèk nou epi nou menm N ap kanalize kòman èd sa yo kapab vini. Epi pou moun ki vle toujou pote bouwe pou kesyon lekòl la, nou gon bèl dèlei la paske lekòl la se pou 3 oktòb. Donk, tout mwa septanm nan degaje nou pou nou kapab voye kichòy on santim, sen santim, se bokou pou lèjan ki son an Ayiti. Alò se pati pou lèzenfo. Yn peti videyo pou vou. Men pastè a menm. Papi mwen pa Yes! Yo kouri pou di arete m menm nan èpòt la la. E sa son fake news. Amen. Tout ekip mwen yo rete byen solid o non de Jezi. Amen. Sa se bout Amel, pastè Amel paske dans la matinée te gen yon enfòmasyon ki ap sikile sou trip foumi kòmkwa. Yo ta arete Pastè Amel. Mwen m te yon ti jan gen dout sou enfòmasyon sila, se sa k fè m te di m vle plis enfòmasyon, m vle plis detay. Epi tousuit aprè, gen yon ti videyo Pastè Amel mete deyò pou di ke ebyen li nan èpòt la. Men ekoute, yo te poze l kestyon. A ba wi, il a ete retenu. Epi kestyon poze paske sa rive pou anpil moun ki konn pati. Sa rive Moïse Jean Charles, sa rive e m pa bezwen fè pèsonalite, dotre pèsonalite, men sa rive anpil lòt moun. Donk sa kapab rive ke yo kenbe w, y ap poze w kestyon epi sa w tande a la tout moun di, a, yo arete tèl moun. Donk se kapab konsa enfòmasyon an pati. Men ekoute, yo te poze pastè Amel kestyon. Y a yn foto, se pa viral, se anfèt kèlke moun ki gen foto sila. Epi. Genyen yon lòt enfòmasyon ki ap sikile de manyè paralèl kòm kwa lanmò san jou mouri. Hey! Tèt chaje! Ala nèg kapab gen zen bouyi sou do l pa pase lanmò san jou. Ekoute, foto sa a, se yon sitwayen m ta kapab di ki tonbe, ki mouri nan yon rigòl dlo epi li kòmanse anfle. Men, misye sanble de gout do, gon similitid pafèt antre misye ak lanmò san jou. Men ekoute, nou menm ki gen bon je, nou kapab byen gade, epi n ap di, o final, se pa vre, paske gen yon pakèt bagay w ap remake nan lanmò san jou ou pa remake l nan tiv sa a. Donk, arete de vou fè dilizyon. Donk, pou tout moun k ap ekri m, k ap rele m, k ap di m eske se lanmò san jou, eske lanmò san jou mouri, m toujou ba nou yon grenn eksplikasyon. Sa se le b-a-ba pou tout moun. ki ap gade pou tout moun ki konn gade etan dèyè rèl prod. Tande byen. On bandi nan tranp lanmò san jou. Pou l ta mouri pou se konsa nouvèl li t ap vin jwenn nou. Konprann byen wi. Premye bagay pou ta konprann, ta pral gen yon videyo ki t ap viral sou rezo sosyo. Video kote ke kelkeswa moun ki tap filme l la tap di men bawon plenn nan tande mezanmi. Si se ta yon enmi l tap di men nèg sa k tap bat kò l la. Eske nou konprann? Si se lapolis menm gade m pa bezwen di w kòman nèg sa yo tap pase an derizyon kadav sitwayen sa. Donk pou lestan m ta kapab di lanmò san jou misye plonje totalman dan le silans e lè jan de enfòmasyon sa yo ap kouri konsa sou li sa fè l plezi paske M ta kapab di, kote l ye a, l pa vle moun konnen. Men ekoute, lapolis ap chache konnen. Gen anpil antèn ki sou lanmò san jou. E fòk yo dekouvri kachèt lanmò san jou paske jounen jodi a la m ta kapab di, lanmò san jou parèt yon ti jan vilnerab. Trè frajil. Se pa frajil dan le sans ke li poze pwoblèm ak popilasyon. Bon, m ta kapab di, e kèlke pa wi paske kote nèg sa yo ye an. Yo fè dè egzaksyon. E jiska prezan m ta kapab di tanzantan nèg yo fon parèt deyò lari an lan, yo bay pwoblèm. Men ekoute jan lanmò san jou te konn ap bay pwoblèm nan, kòmsi li vin pa danjre konsa ankò. Konprann byen sa m ap di nou an. Lontan lanmò san jou pa rapò ak tout wi di sa yo ki ap sikile dan la kapital anpe patou pou ta di a lanmò san jou al kache tèl kote, lanmò san jou genlè mouri, lanmò san jou. Ou konprann? Donk, Lanmò San Jou t ap gen tan bay yon ti deklarasyon pou di Bawon Plenn nan pale. Ebyen, men tèl bagay, tèl bagay. Donk, Lanmò San Jou t ap koupe kou ak yon seri de rimè. Men pou lestan, lefèt ke li plonje totalman dan ladiskresyon, dan lesilans, men sa pwouve an kèlke sòt genyen feblès de lapa de sitwayen sila. Genyen yon rèl ki rive jwenn mwen, e mwen menm m oblije apiye sou sonèt dalam nan. Pou m kapab fè Ministè Jistis ak Sekirite Piblik jwenn dosye sila, gouvènman fè yon jan e chèf de lapolis fè yon jan. Nan prizon sivil Mirebalais a, bagay la pa bon ditou. Pa genyen, m ta kapab di dekwa pou fè manje bay prizonye yo. Jounen jodi a ou ta kapab di se bwa, vye bwa y ap chache pasi pala pou kapab met anba chodyè pou bay. prizonye manje. E m ap gade pou m wè kondisyon y ap fè manje yo mezanmi se pa ditou bon. Ann gade ti videyo sa yo. Sa se reyalite ke n ap viv. Reyalite ke n ap viv la se... Chèche bwa pou nou kwit manje yo. E se sa ke nap fè la. Se de detni ke nou vin avè la. Kape fann ou rasin bwa ki nan komisarya. Awe nou itilize bwa yo deja. Se rasin nan nou pati. Se rasin. Yo diya nou retounen la dan. Donk tout bwa ki te koupe nan komisarya. Pandan yo tap fè kloti an. Prepare kloti an. Se nou ki te itilize yo. Men koun ya la. Bwa sa yo fini. Nou oblije se. Rasin yo kounye a nap pran. Vreman difisil nou bay kaotik men nou montre nou ni pou nou tout kapab wel pou nou tout kapab gen konpreyansyon de sa m konnen gen anpil prizon ki kapab nan sitiyasyon sa men sitiyasyon pa nou an sanble li pi difisil Men paske lapli ap tonbe mibalè. Mibalè pa kote gen bwa, ni achte, ni bagay, ni kote nou konn achte yo pa gen ankò. Pa gen ankò, donk sa vle di bagay yo difisil pou nou. Sa vle di moun ki gen ti bwa yo se bagay espesyal, se pou biswit yo fè avè yo. Nou menm nou pa jwenn. Sa vle di si dè lemen nou oganize nou fè manje jodi a demen kòm lendi gen charit madi ka gon charit nou ka pa itilize bwa men mèkredi kisa nap fè? Donk se pou nou montre reyalite a se pa pou nou fwase pèsòn ni pou nou atake pèsòn men se pou montre reyalite prizon yo se pou montre l pase depi 8 jou 9 jou pa gen gaz pou nou fonksyone. Donk se pou nou montre w reyalite a. Donk sa vle di ke nou oblije fè videyo sa pou nou voye. Men, se pa pou nou enmède pèsòn. Donk se pou montre sitiyasyon ke nou menm an tanke dirijan n ap viv. Ou pa gen mwayen, epi kounye a la fò w bay manje. Donk se sitiyasyon sa n ap dekri. Donk se pa pou nou enmerde pèsòn, men se pou nou kapab montre la reyalite. Ok! Mesye dam bonjou tout moun. Aktyèlman la a nou nan prizon sivil de Mirbalè. Men nan ki kondisyon manje prizonye ap fèt. Men bonbòn yo la tout bonbòn yo enstale la pa gen gaz. Tout bonbòn yo vid. Se bwa responsab la sot koupe. Fed fè mesye yo koupe sou komisarya a, chache bwa tout kote, nan tout raje pou yo fè manje. Men, gade, èske nou konprann sa k ap fèt la? Se nan kondisyon sa manje ap fèt. Mezanmi, responsab yo, fè yon jan. Fè yon jan, mezanmi. Nou pa ka kontinye sitiyasyon an ap kontinye konsa. Ok donk e sa m te vle di nou ok men nan ki kondisyon manje ap fèt nan prizon an bwa sa yo bwa yo fèk sot pran maten yo fèk sot rache koupe sou lakou komisarya maten an la. Sa se le kri de prizonye ki o nivo de prizon sivil Mirbalè. Nou wè, responsab yo ap plenyen, responsab yo di yo pa gen anyen nan men yo. Fòk otorite yo di yon bagay kanmenm. Bonbòn yo la, men pa gen gaz. Epi mesye nèg yo ap gaspiye lajan wi. Nèg yo ap gaspiye lajan nan peyi an. Epi pou wè. Dwa moun ap pase anba pye, dwa moun yo leze, se pa evidan, se pa nòmal mezanmi, moun pa ka kontinye ap viv konsa. Nou te kapab bay egzanp yon bèl ti peyi wi, men pa le fèt ke nou pa sousye de pèp nou, nou pa sousye de nasyon sila a, ebyen tout bagay an degraba. Eske n konprann? Brèf, e mande ke pou otorite yo kapab di yon mo pou prizonye sa yo Nan mirbalè. E m gon dènye ti video la ki nan menm. Video sa a bon m pa konnen men yon bandi toujou peze lwen ale lwen nan foli meurtrier li. M pa vle pou yon responsable deta. Mete l nan nivo, m ta kapab di nan yon sans konparatif ak bandi. Non. Paske defwa gon seri de videyo m gade k ap vin jwenn mwen, m santi ke s on sòt de deklen atravè lasosyete. M pa vle pale nan koze sa anpil, paske nou wè lontan m te konn di m p ap pale, men ekoute, y a une façon de faire. Ou wè lè w polisye, ou se polisye, ou gon jan w aji. ou pa ka fè egzaksyon, ou pa ka fè l an piblik, m pa bezwen di w pou w fè l pou moun pa wè. Ou gon jan lè w arete yon moun ou trete l. Menm lè l se yon vòlè, l se yon kriminèl notwa, nèg la konnen depi l nan men lapolis, li nòmal. Ebyen se pou m di nou ke m ap mande moun ki renmen Muscadin yo, mwen m renmen l anpil, m ap fè yon ti pale avèk komisè Muscadin jounen jodi a. Lè m gade Muscadin, m wè se kòmsi s on lòt enstitisyon ki akote 2 enstitisyon peyi Dayiti yo. Lè m gade Muscadin, se kòmsi m ta kapab di, s on lòt peyi ki anndan Ayiti an. Pa egzanp nan distri l ap dirije a. M pa vle kòmsi pou n al kritike m, pou nou di ke m pa renmen travay komisè la ap fè a. Paske mwen m te toujou la pou m toujou apiye komisè la. Men mezanmi ban m di nou bagay, gon videyo k parèt nan men m la, gon sitwayen m wè komisè la baton. Baton se baton lavaji. Nou konnen m pa ka mete videyo sa paske gen anpil vyolans ladan l. Men m ap mande komisè a fon ti kalme. A vle di si bagay la an piblik se konsa l ye m pa bezwen di w lon nèg ou an prive paske men sa pou nou konprann. Jounen jodi a la gon pakèt moun ki kondane pou yo touye yo nan peyi Etazini e gen anpil nan yo ki inosan. Gen anpil moun lajistis. nan peyi dayiti pral kondane e gon pakèt nan yo ki inosan tou paske gen de moun ke yo kondane yo pa kenbe yo prèv se petèt ankèt ou konprann se odisyon yo pase epi yo di bon moun sa li koupab men si pa egzanp ou ta gon frèw ki inosan ki ap pase nan wout lan epi komisè a kenbel pou ankèt men pandan nan ankèt sa la li gentan pran de twa bwa tèt li kase. Kounya la ou pral di ke ou pap fin twò renmen fason komisè la fèl lan. Donk mwen m panse ke ba yo yo gon vwa pou yo antre ladan yo. Donk komisè ee nou pap fèl ni de manyè diskrèt konsa si son bandi bon sa se afè gad ou avèk li men jiske la m panse ke gon jan pou n trete bagay yo paske Nou k pa bandi a bandi. Gon bagay pou konprann. Men m sèlman m swete ke kòmsi lè bandi yo touye yon moun. Fòk òganizasyon dwa moun yo pale wi. Fò yo pale paske m wè sèlman se lè Muscadin fon bagay, lapolis fon bagay yo la pou yo pale. Men bandi an tou fò n denonse, fò n mande leta Pou l asime responsabilite l. Pou l al nan chan bandi yo, pou l al kouri dèyè yo. Paske nou gen yon leta. Paske jounen jodi a la, se pa ke pèsòn.